Adio ban manti non ou di alyas mal fini pou yon nèg sa. Alyas mal fini ok ok. Pase pranm ma pase chèche ou jou a rive la polis devan epi popilasyon an dèyè se moman ou jamè pou yo fè bwa kale a nan tout peyi a wè kijan yo kap fini ak koze bandi sa byen vini bonjou bonswa tout moun sofia TV 83 rezo enfòmasyon an jodia ankò n kontan prezante ou tout nouvèl yo poko ale men prensipal pwen ki pral fè esansyèl nan nouvèl la Pou jounen jodi a, kote n ap pale a la, bwa kale nan dada Unibank nan Petyonvil, yon gwoup sitwayen sakaje sikisal Unibank ki chita nan ri Dagen Petyonvil la, poutèt yo refize ba yo lajan yo ki nan kont dola ameriken sou pretèks pa gen dola e se bon pye kesye yo ki sove yo. Moun sou Smat la riposte e sitiyasyon sa tou Li pase nan gwo mòn yo boule 2 bandi, gen moun ki fè konnen se moun Gonayiv gen lòt tou ki di yo soti nan zòn kafou. Popilasyon ki soti Akayè a deklannche menm kouri sa a tou, yo pase nan sous matla, yo pase nan ti tanyen e yo rive jiska kanaran, yo ap chèche chèf gang Jeff, yo tonbe sou 2 bandi, sa w tande a se sa yo bliye yo pa fè. Tout enfòmasyon se kounya la Theriel Thelus ap ban nou plis detay, Izo nan kouri e mesaj la lanse klè, mesaj la lanse pou Izo, pa gen wout pa bwa, ke vle ko pa vle, bwa kale a ap fèt kanmenm e l rive nan moman pou peyi a sove. Medam mesye, ou poko fè sa? M ap toujou di n, sonje abòne ansanm avè n, n ap kontinye grandi ansanm e kominote nou an ap rive pi lwen paske nou se Sofia TV 83, rezo pa w la. Pataje videyo a ak tout zanmi nan le mond antye yap konnen epi tande nouvel la sou Sofia TV 83. Mesaj mwen an li pral pou vilaj pita talè konsa. Map reyiterel janm te dil. Si gen yon moun ki konsyan oubyen l konnen li se moun kòmsi pezib anndan vilaj aranjew kite vilaj. Tande byen sam di n la hein. Si genyen yon sitwayen, wè m di sitwayen, Moze, Moze, si gen yon sitwayen ki panse l se sitwayen k anndan vilaj, wete kò l nan vilaj. Si w wè m ensiste sou sa, m gen rezon pou sa. E se petèt youn nan rezon fondamantal ki fè yè aprèmidi, vilaj pa asyeje ak bon bwa kale a. Paske ou te vle ke TT pale ak pèp la avan pou lemond antye tande n te lanse mesaj sa a. Si gen yon moun Vilaj ki estime l inosan, men se sikonstans lavi t fè l rete Vilaj, aranje l kite Vilaj. Bon m repran sa m di la a. Si gen yon sitwayen ki estime li menm li inosan nan Vilaj, sa di l pa nan zafè moun, men se sikonstans lavi ki fè l oblije rete Vilaj, Pandan m ap pale avè w la a aranje w kite vilaj Sonje m te pale pran ti pati sa fè tiktok ak li Sonje m te pale w Paske la a pa gen blag E sa k fè fò n veye tout detraktè ki vle kraze mouvman pèp la Sa a di mache avèk asid batri nou mache ak piman bwat piman tabasko n mete l nan pòch nou Pandan lapolis ap fè penetrasyon. Epi nou menm n ap jere tout koridò yo, veye anwo, veye anba, jere lanmè a, jere lanmè a. Si m te ka jwenn yon Ariel Henry kòm m wè Frantz Elbe pale, m pral fè n tande l, kòm m wè Frantz Elbe pale. Si w wè Frantz Elbe pale, bon se yon baron montaj ki fèt, li te pale kèk jou men m wè li, bon kanmenm li pale, maryaj, popilasyon, polis pa gen pwoblèm. Men si Frantz Elbe pale. Se paske pwobableman Ariel Henry dakò. Mouvman t gen la se pa mouvman moun ki pran lari pral danse rara, pral di viv entèl, aba entèl oh vle pa vle e pa sa bagay lan ye. Son mouvman mache pran bandi ak zam. Son mouvman mache derasinen gang. Se sa bagay lan ye. Sa di w paka sot lakay ou de men vid. Se pa nan manifestasyon w prale, e pa nan danse w prale. E sa t fè m di moun yo veye. Trèt ki nan mitan yo. Se mouvman ki gen la a kote timoun te granmoun, se yon mouvman menm yon bwòs dan fò w gen nan men w. Ou pa ka ap sòti 2 bra balan etc. Epi kote w prale? Ou pa pral regle anyen. Okontrè ou pral mare pye moun lòske ou bezwen bay bon bra kale a. Se pa nan rara n prale la a. La se nan batay pèp la ye. Pèp nou nan batay. Nou nan batay kont ensekirite, nou nan batay kont kidnaping, nou nan batay kont vyolè, nou nan batay kont kadejakè, nou nan batay kont vòlò, nou nan nou nan batay kont moun k ap fè n soufri nan peyi a. Se sa bagay lan ye. Sa di, si w pa gen anyen nan men w, pa pran lari an. Pa vin anbarase pye moun. Se pa mouvman fèy bwa k ap fèt la a. E pa manifestasyon. Kenbe fèy bwa w la anndan lakay ou. Mouvman sa se lapolis devan, pèp la dèyè avèk bagay pa yo nan men yo. Donk yo pa gen zam bagay men sa yo genyen li nan men yo. E pa bay, e pa bay anndan kanson. Se bagay jan w wè pèp Debussy fè l, se jan w wè moun Pako, Kanapevè fè l, se jan w wè Tomasen, Laboul, jan w wè nèg Dyèg kanpe. Se sa bagay lan ye. Pa gen blag la. Sa vle di ke lè w wè yon blòk gentan kouri dou an, moun dwe wè sous matelas an, bandi anvayi, gaga e sesi. Non! Se pa sa pou w kouri di. Jodi a moun sous matela yo pile kote yo pa t ka pile devan plizyè jou la a. Pandan plizyè mwa yo mete yo deyò. Jodi a yo pile. Se nòmal kapab gen viktim ladan yo. Yo rele sa domaj kolateral. Yo rele sa, tande byen wi, detraktè yo, blofè yo ki vle kraze mouvman pèp la, yo rele sa domaj kolateral. Kapab gen youn ki blese, kapab gen de twa k mouri. Men, yo parèt, yo pran nèg, nèg kouri, zam tonbe, nèg kouri. Lanmò san jou baz misye a se ant gantye tomazo dayè se sou gantye misye pase plis gantye kwadèboukè tomazo kisa nap tann kisa nap tann gantye kwadèboukè tomazo. Jodi a nan Tomond, yo lanse mesaj la Tomond, gon nèg ki pran bwa kale nan Tomond. Nan Gwomòn, gen 2 t pran bwa kale, sous matla, moun yo reveye yo. Plizyè nèg pran bwa kale sous matla. Jodi a la, lapolis devan, popilasyon an dèyè l. Moun Kwadèboukè, si nou si nou pa nan gang, si nou konsyan ke. Gang ap fè nabu. Nou pa ka travèse kwadèboukè ak fasilite. Sa nèg yo fè n la nan site doudoun. An kòmsi site doudoun la n pa ka menm fon pote boure sou nèg yo. An kòmsi nou pa ka fon pote boure sou nèg yo la k ap vin dechèpiye n la nan dagou a. An kòmsi nèg yo toujou ap antre nan duval. An kòmsi nèg yo toujou la nan remi ap frape. Se paske pèp la sitirè. Si w ka wè nèg yo la toujou nan ti mache. Nèg yo la toujou latranblè. Nèg yo la nan ri falèz ap frape. Psi Limann toujou la. Nèg yo la ap frape nan baz eskè dèyè a. Se sitirans popilasyon an. Paske lè lapolis kouri dèyè nèg yo. Se nan mitan pèp la yo kouri pase pou yo al kache. Dènye pote boure lapolis te fè sou Vitelòm, se yon vye cheval misye pran pou l travèse lotbò a wi, bò Dòbèlavès. Pou l travèse nan tèt mòn nan anlè a. Devan je pèp la wi. Se sitirans nou t mete n la a jodi a. Men, reyalite a li senp. M t ap reflechi jodi a, Onzanmi, epi m t ap reflechi sou mèm Azoukeng. Kòmsi, Kote misye ap fonksyone? Nèg la nan gang? Alòske l gen dwa soti l fè tout jounen l al brase, epi l vin dòmi ki kote? Kay manman l? Kay papa l? Sa di manman l a papa l kosyone sa. Se sa k pase jodi a wi. Sitirans fanmi an wi ki koz peyi a rive nan eta l ye la. Fanmi demisyone. Legliz demisyone. Legliz pran responsabilite n paske nap viv moman yo nou pa nou pa epanye yo antre anndan legliz yo al kidnape nou yo antre anndan legliz yo al pran pastè nou yo pran fidèl nou yo pran dyak nou yo pran mizisyen nou yo vyole nou sè legliz sa vle di ke legliz pa epanye pran responsabilite n. Pastè Claude Louissaint avan misye mouri misye tap pale w de responsabilite ke n sipoze pran kòm sitwayen pandan n sou tè a la a nou pa kite yon nèg vin touye w konsa anndan lakay ou aranje w pou pran responsabilite w paske ekoute lasosyete. Moun kwadèboukè sin pa nan gang poukisa n pa aranje nou bon m swete lapolis tou sou menl si lapolis frape kote moun yo yo pa mete yo pa pote boure si lapolis frape kote moun kwadèboukè ye yo pa fon sèl ak lapolis pou fon pote boure pou mache pran lanmò sanjou. Kiyès ki kote nèg yo pa pwisan vre son pakèt blofè depi ti chanik parèt tout kouri lè yo kouri kot yo kache nan kay pèp la nan lakou pèp la yo kache sa di si pèp la pa nan gang pandan nèg yo ap kouri vini mache avèk asid batri nou pwa grate nou mache akvèk piman nou sòs bay nou mache avè yo kòmanse voye nan je yo epi banm redins ankò. Lè nou pran nèg sa yo avèk zam, nou rekipere zam nan, remèt zam nan bay lapolis. E sesi nan tout peyi a. Paske mouvman k ap fèt la se yon mouvman nasyonal li ye. Pa gen blag la a. Mouvmant la se yon mouvman nasyonal li ye. Kèlkeswa kote gang ye n ap chèche l, n ap detekte l. Sa di moun Kwadèboukè si n pa nan gang fè wè nou, pran responsabilite n. Pran responsabilite n. Moun bèl fontèn mal paske rezon an senp men sak pase kwadèboukè map di centre ville kwadèboukè rezon fondamantal nèg yo pwisan kwadèboukè paske sa nèg yo fè yo pa yo pa nèg kwadèboukè fòseman non anpil se lotbò yo sòti sou bèl fontèn gen nèg ki sòt sou mibalè gen nèg se dimilso yo sòti gen nèg se nan twou kayiman yo sòti etc. Ebyen sak pase lè yo vin kwadèboukè premye bagay yo fè yo plas ak jeng ti fanm kwadèboukè m sezi bagay sa wi rete apa preske pi fò ti fanm ayiti pòtoprens se madan bandi ooh letènèl m sezi wi preske pi fò ti fanm ou wè kap fè limena sou tiktok madan bandi yo ye wi gon seri de limena m gen la kap fè show nan vilaj. ke n genyen la a, ke n jwenn sou telefòn nèg yo, se pa ti koze non. Se so, nèg yo ap viv Repiblik Dominikèn. M ta di ou konn sa. Gon limenna te fache avè mwen yon lè, m tou bloke l, m pa m pale avè l ankò wi. Epi l te bon zanmi m wi. Akoz yon bagay konsa m di l, alòske se yon verite, l tèlman fache l tonbe joure m di m betiz wi. Paske yo Sendomeng yo pa p fè anyen. Paske lavi Sendomeng pa fasil. Lè yon limenna pran pòz gran kreryè li Sendomeng, manti, lavi Sendomeng pa fasil. Ou pa yon pwofesyonèl. Menm lang la ou pa pale byen. Kisa w ap fè pou w ap peye kay chak mwa? E ou rete nan bèl apatman. Ou pa ret nan zòn pèp. Kisa w ap fè? Si w pa gen yon nèg nan dyaspora k ap tekè w, kisa w fè? Kisa w fè pou w manje, pou w ap pase bèl, pou w ap mete lace, hein, pou w ap mete pil fo sousi, fo zong, fè refè dèyè? Tout bagay sa yo, yo mande lajan. Eben sa vle di ke gon pakèt limena se madan bandi kap viv kay vwazen. Vin bay Izo plezi nan vilaj, epi retounen kay vwazen. Map di sa lontan, men yo jis pa konprann mwen. Se pa paske m rayi moun, se paske m te gen enfòmasyon sou sa. Jodi a, vizaj yo kòmanse toutouni, dcpj kòmanse wè yo. E dcpj vin konprann ke m pa tap fè manti sou yo. Lè m te toujou ap di n gon pakèt jenn fanm an Ayiti se madan bandi yo ye. Mikano gon latriye li voye yo al pran feeling kay vwazen, Punta Cana. Li mete yo ansanm ap banbile. Yon pakèt nèg Kwadèboukè majorite chèf gang yo madanm yo kay vwazen, Santiago, Punta Cana, Boca Chica, Las Americas, Insubentisiyete, Santo Domingo. Yo anvayi la an kantite. Y ap byen mennen. E m ap mande moun yo pou yo vijilan. Pa egzanp, gen yon kote m tcheke nan Batey 5, m ap tcheke yon nèg la ki ap benyen nan yon pisin. Misye gen yon tatou t make 5 segond. Fò n tcheke. Bwa kale a dwe al fèt kay vwazen an tou. Sa vle di gen yon seri de nèg k ap benyen nan lanmè, fò n gade yo, sa k ekri sou yo. Pa kite nèg vin benyen avèk mayo sou yo. Fò nèg la benyen do tou nu poun ka wè kòl sak ekri sou kòl nan map gad yon limena la kap bay sou tiktok tout kòl se manno lap bay manno afeksyon hein chaje manno men sa e manno vilaj sa di gen yon pakèt limena la jisteman se madan bandi yo ye e son verite yap viv repiblik dominikèn epi yo vin bay plezi nan vilaj dayè mkonn prezantew tout tan la epi yo retounen kay vwazen al bay plezi. La société est auteur Nou pa ka fè yon peyi konsa Donk moun kwadèboukè moun tomazo moun gantye fonbarizyen moun kòniyon moun sodo pran responsabilité n komin fonvèrèt tyòt mapou bèlans moun wanament moun beladè poukisa m di beladè pa egzanp pa bliye ke beladè se youn nan kote anpil zam ak bal pase pou rantre Ayiti. Tande byen wi la sosyete! Beladèr se youn nan kote anpil zam ak bal pase pou rantre Ayiti. Sa di moun Beladè gen yon responsabilite pou yo siveye fwontyè Beladè la. Moun ki nan zòn Elias Piñas nou gen yon responsabilite. pou nou siveye zòn sa yo. Moun ki nan zòn Malpas, moun ki nan zòn Ansapit, Bèlans, Tyòt, Mapou, nou gen yon responsabilite moral kòm sitwayen pou n siveye zòn sa yo. E sa fè m ap mande lapolis, pandan n ap frape nan moman sa yo, fò nou aranje n pou nou mete kontwòl sou dwàn yo. M ap mande tanpri ajan dwanye yo bay peyi yon ti kout men. Paske lè n kite zam pase, menm zam sa yo pral retounen kont nou pi devan. Pafwa se paran nou, se sè nou, se kouzin nou, se kouzen n, se tonton n, se fanmi n nèg yo kidnape. Yo ap mande dè milyon de dola pou yo libere yo. La se nan batay pèp la ye. Pèp nou nan batay. Nou nan batay kont ensekirite, nou nan batay kont kidnaping, nou nan batay kont vyolè, nou nan batay kont kadejakè, nou nan batay kont vòlò, nou nan nou nan batay kont moun k ap fè n soufri nan peyi a. Se sa bagay lan ye. Sa di, si w pa gen anyen nan men w, pa pran lari an. Pa vin anbarase pye moun. Se pa mouvman fèy bwa k ap fèt la a. E pa manifestasyon. Kenbe fèy bwa w la anndan lakay ou. Mouvman sa se lapolis devan, pèp la dèyè avèk bagay pa yo nan men yo. Donk yo pa gen zam bagay men sa yo genyen li nan men yo. E pa bay, e pa bay anndan kanson. Se bagay jan w wè pèp Debussy fè l, se jan w wè moun Pako, Kanapevè fè l, se jan w wè Tomasen, Laboul, jan w wè nèg Dyèg kanpe. Se sa bagay lan ye. Pa gen blag la. Sa vle di ke. Lò ou on blòk gentan kouri dou an, moun dwe wè ou sous matla, bandi anvayi, raga yo sesi. Non! Se pa sa pou kouri di. Jodi a moun sous matla yo pile kote yo pa t ka pile devan plizyè jou la a. Pandan plizyè mwa yo mete yo deyò. Jodi a yo pile. Se nòmal kapab gen viktim ladan yo. Yo rele sa domaj kolateral. Yo rele sa, tande byen wi! detraktè yo, blofè yo ki vle kraze mouvman pèp la. Yo rele sa domaj kolateral. Kapab gen youn ki blese, kapab gen de twa k mouri. Men, yo parèt, yo pran nèg, nèg kouri, zam tonbe, nèg kouri, bagay, tèt kase, nèg tonbe, yo rale nèg atè, tout bagay. Fò w wè sa tou. Sa vle di, bay sa, se boustè pèp la bezwen. Pa bay bagay vye nouvèl pou kraze, pou demotive pèp la. Sinon ou nan gang tou. Sa vle di Bwa Kale a dwe rive sou yon seri de nèg, medya an liy. M klè sou sa m ap di w la. Paske la jodi an pèp la bezwen mesaj k ap motive l. Pèp la bezwen mesaj pou di l ke men mesaj ke m t ap di an depi kèlke jou. Nou pa nan règleman de kont ak pèsòn. Règleman de kont lan. Li sèlman ale kont bandi yo. Pa atake yon moun paske w di o nèg sa m pa renmen fòm tèt li nan zòn nan. Lòt mesaj enpòtan, se pa paske yon nèg rasta oubyen Dread ki fè l se bandi. Chaje rasta t se bon moun. Chaje Dread ki se nèg pezib. Se pa paske nèg la rasta, li se Dread ki fè l se gang. Sepandan, si w gen detay sou nèg sa, Son nèg ak zam li ye kap teworize nou, bwa kale. Pa atake on moun pask pou koulè l. Pa gen bagay pa de diskriminasyon, pa gen prejije la. Pa atake on nèg paske l te pran madanm ou. Pa atake on nèg paske l te pran ti mennaj ou. Sa di mouvman sa l pa dwe kanpe. Tout peyi a dwe leve kanpe aranje n. Janm tap di pou moun sou smatla. Ou pa ka al nan mouvman sa avèk fèy bwa kenbe nan men w. Aranje w. Paske l pa nòmal. Sa k pase sou Smat la jodi an, ann al gade avèk Mondy. Metellus, Mondy, kòman w ye frè? Ta sanble ke mesaj la pase ka lanse kanapevè. TT pale. Morvan anpil lòt zanmi nan frape. Pèp la pran pawòl lan. Moun sou Smart la reveye jodi an, bwa kale! Rezilta an ale dwat paske nou pral fini, paske gen anpil lòt enfòmasyon nou pataje. Eske jodi a nan sou Smart la gen bandi pèp la rive avèk lapolis mete atè? Oh! Jounen jodi a nèg yo tèl, gon gwoup nèg, mesye gang teyoris yo tèlman fristre. Gen de ti granmoun ki pa t ka kite zòn nan nan moman ke yo fè reprezay la. Yo asasinen ti granmoun yo, yo kite yo sur plas pou ka montre ke yo. Yo pa nan afè bakali a yo viktim nou men se 2 granmoun ki te sou plas sur plas yo asasine men nou menm nou antre nou menm kòm nou menm se pa yon bagay nap fè pou plezi nou pa touye pou plezi nap antre lakay nou gen de gen de gen anpil moun ki tonbe nou pa pral fè foto videyo poun mete sou rezo sosyal wè sam diw lan paske mwen menm mwen menm gen pwoblèm a sa mwen menm pèsonèlman mwen gen pwoblèm a sa kòmsi lè mwen ap wè moun ap asasine moun. Ou wè sa m di w lan? Donk, pèp la fè sa l gen pou l fè a, yo aji, anpil nèg tonbe. Men, bon, m di w mwen m pa la tete. Men, antanke pitit tè a, ki tou akonpanye, akonpanye moun lakay mwen, ki tou kab avèk yo, keswa sa yo ye, lè y ap fè fò a kiltirèl. Mwen ap gade kèk ti imaj, m wè gen moun, gen nèg ki tonbe. Gen nèg ki tonbe, m wè nèg yo antre, gen yo antre nan kay. Gen kay ke nèg yo te rekipere, ke jodi a, ke moun yo rive pile nan kay sa yo. yo yo kanmenm nèg yo kouri anpil bal tire se vre kapab gen viktim domaj kolateral janm te di men gen anpil nèg ki kraze rak jodia nan sos matla. Epe fom di sa map pwoche poum di w sa epe map lanse yon mesaj bay bay bay moun akayè wè moun akayè kontinye kanpe jann kanpe a paske nou se pitit grenn giton Nou se pitit grenn remiz. E nèg yo ale anba a, yo ale anba a, nan sou bitasyon nou, yo tiye twou, yo tiye bèf, yo touye bèf, yo fè seremoni wi, sa vle di pou yo adombre espri nou yo wi, antite nou yo ki sou teritwa a. Yo tiye bèf wi, twa bèf, lè yo tiye twa bèf la, bagay la piti, men rès fèt, men seremoni, achte wonm, vide kleren, nan tout sous nou genyen. Ou wè kòman zòn nan rele? Sous matla. Sa vle di se te Mwen pa konn zòn nan men yo di sous matla se di son zòn kote ke ki gen anpil sous nou gen yon pakèt sous nan zòn sa wè e nou se di ka ki kole akayè e akayè konnen sa grenn gitonn sa grenn remiz reprezante sa vle di bòn nou kòmanse grenn gitonn a grenn remiz se di lè yon nèg ou parèt ou vini ou tiye bèf ou vòlè. Ou touye bay grann remis. Grann remis ap gade li wè se fanm li fè ti pati sa avèk ou menm si m konnen TT son nèg petèt ki bagay men nou menm map vann mesaj sa pou moun Akayè pou yo aranje yo jounen jodi an nou bezwen yo akonpaye nou wi yo akonpaye nou wi men tanzantan gen de ti detak yo kmnse vòlè bèf moun vòlè ti bagay moun nan zòn Kazal yap fè ti kou yap kouri bwi non jounen jodi an la wout nasyonal nimewo 1 an sa se TT sa se Enfòmasyon ke map bay se se yon mesaj map lanse avèk tout moun Akayè Kabarè ki pi enpòtan aswè a. Wout nasyonal nimewo 1 an lib, li pa bloke ankò e ou sonje dènye fwa m te di w ke nap koupe l, non li lib. Wout sa lib, nenpòt ki nèg ki vle vin fon atak sou nou apati de aswè a antre. Akaya ap tann ou, Kabay ap tann ou. Red. Sa se mesaj sa a. Wi, nap tann tout nèg yo. Non, wout la lib, li debloke, nap tann nèg yo aswè a rèd san pwoblèm. Wi, wi. Mesaj la lanse. Bouram Dyasola nan moman wap pale a la, nenpòt ki nèg dwe mèt antre, antre. Antre, antre sou Smart la, antre nan komin Kabarè, wout la lib e nou pap mèt barikad ankò, wout la swa. Erezman!